Deux hommes sont en train de se relaxer. Le premier a décidé de faire une plaisanterie saumâtre sur le deuxième. Bizarrement, l'autre a rétorqué en disant « Je vais faire appel à Alex pour trois fréaux ». C'est à ce moment-là que l'autre a reçu un message de quelqu'un. C'est une photo qui lui est parvenue. Il s'agit du puissant chef de gang, Alex, gisant sur le sol. Quelle coïncidence Alex nan petyonvil. Sa pase o nivo de zòn mari terèz. Alex pandan li tap sòti nan blòk jakè a daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou. Men Alex m ta kapab di gen yon orè genyen yon itinerè li toujou swiv gen yon randevou l toujou respekte se ke lè mèkredi li renmen fè mò. Si l pa fè mò donk se kelken ki reste plonje. dans le silence. Men ekoute, yè ki se mèkredi 18 janvye 2023, ebyen se Alex ki pral pase nan plas moun li konn touye. Aparaman w ta kapab rele sa le karma paske lè ou touye, w ap mouri an retou paske pwovèb la di, ki frap par lepe, Pe rira parle pe! Egzanp, Apotre Pòl ki, nan yon premye tan, te konn ap fè move bagay epi finalman ki pran wout legliz men ki konprann ke li pa t ap sibi sa l te konn ap fè moun sibi. Ben ekoute, sa l te konn ap fè yo, se yo menm li sibi. Alèks. Genyen bon kote ki petèt a 1 pousan, men gen move kote a tou ki petèt a 99 pousan. N ap vini. Men, fò m di nou tou, gen anpil moun, lè w wè yo nan yon kote, ou ta kapab di yo rate vokasyon. Lè w pran egzanp yon nèg tankou Izo Vilaj de Dye, se paske li vin gen kòb jounen jodi a la, l ap fè move zak, men w wè l kanmenm li gen yon talan chantè, Lakay li. Men si l te chanteur tou senpleman, l te ka rive wi. Men, n ta kapab di tout sa l ap fè jounen jodi a la, li pa ase pou kouvri peche li yo. Èske nou konprann? Donk akote de talan d'artiste, men sa pa anpeche ke anpil moun wè l mal nan sosyete a paske li fè anpil ekzaksyon, li mete dlo nan je anpil fanmi. Brèf, ti videyo sa a m vini avèk li pou nou, kote Alex poze yon sèl. Li mizik lan, li te kapab fè kelke choz pase jounen jodi a la lwa ap gade pou wè. Menm Guy Wewe lage nan chante. Hein, anpil lòt moun lage nan chante. Alex te ka vin yon gwo artiste. Men ekoute, se oryantasyon li pran an ki lakòz jounen jodi a la, dlo nan je manman Alex, dlo nan je frè l, dlo nan je sè l. Paske ekoute byen. Menm lè w gon vye bèf ki mawon aparaman gon lè k ka rive w ka di a, ban m al nan forè a la pou wè si m al anse bèf la. Timoun nan ka kriminèl se vre, men. Manman l ka deteste l wi, papa l ka deteste l men pa o pwen pou yo ta dakò pou l mouri paske ou wè lè poul la di ti pitit li chi men l pa di malfini pran l. Eske nou konprann? Nou wè kòman manman e ti tonton 2 5 7 la kòman l rele ankò peti chèf nou wè kòman manman peti chèf t ap kriye l di e peti chèf pa bandi se fo zam li genyen dayè bandi yo konn mete kagoul peti chèf li menm li pa janm mete kagoul eske nou konprann? Se pou m moutre nou brèf. Kounya la fòm di nou byen ke Alex de son vrè non Dumorne Alex Armstrong misye gon bèl non mesye Dumorne a se deja yon bèl non Alex la son lòt bèl non Armstrong nan ou deja wè ankò son lòt bèl non 3 bèl non pou kèlken bon ki li menm deside antre nan lòt bagay ki deside pa goumen ak dignite l bon se konsa ansyen polisye sa ki fè pati 26 ème pwomosyon lapolis. Akoz de move konpòteman afiche nan enstitisyon an, Alex deyò. Alex vin ap mennen yon vi de renar oubyen yon vi de Robin des Bois paske li rive nan yon moman kote ke lapolis lanse manda o pwen ke non Alex tout kote sou afich avi de rechèch. Alex. te konn fonksyone ansanm avèk Ti Grèg. Antre 2 mesye sa yo te gen yon veritab lyezon, youn te zanmi lòt, len bay lòt baz, brèf, bon ami. E Ti Grèg vin arete. Alex deyò. Kounye a, Alex tonbe. Ti Grèg kapab di tèt li, Ekoute, kote m ye a ban m poze toujou paske Alex li menm li tonbe. Mwen menm si m pa t la, bon, oke. Paske malgre tou sa k kapab genyen dan lavi. Men le mye se vivre. Ou wè jan pèp ayisyen an ye la, y ap kidnape l, l ap pase mizè, l pa ka viv, povrete ekstrèm, men l p ap dakò pou l mouri. Paske ou kapab di demen, aprè demen, aprè aprè demen, dan dizan, dan ventan, ou kapab milyonè. Menm lè w milyonè a swasantan, ou gen kòb de kwa vivre a swasantan, enben ou ka fon dizan ankò. Bon, se byen, se sa lavi. Se kapab teyorèm nan sa. Ebyen, le 19 out, se listwa, 2000. 22, Gen yon operasyon ki vize chèf sila ki se Alex. Men fò m di nou byen ke misye kartone sou tout komin Petyonvil la. Pa egzanp lè ou pran Pegivil, ou pran zòn Plas Bwaye, ou pran anpil kote nan Petyonvil la. Men zòn de bastyon misye a se o nivo de Bristou. Eske nou konprann? Misye echape. Eske nou ta kapab di de jistès paske la li desann. 2 nan ajan dcpj gen moun ki di se te BLTS ki te vin dèyè l nan kad operasyon sila. Ok, bri kouri kote ke yo manke pran Alex. Le 30 Out, Alex a fè sèt deklarasyon. Ekoute byen. M salye pèp ayisyen and map salye moun petyonvil spesyalman bon non pam se Alex Alex Alex polisye. 26 èm pwomosyon. M abitan Dan Bristo. E, bon, m ap trè brèf e ke m vle demanti yon seri de bagay k ap di sou sa k te rive nan Bristo mèkredi 17 out lan. Mèkredi 17 out, m tande anpil kote ap di, anpil moun ap di, te gen yon operasyon polisyè anndan Bristo. Mwen menm m ap di non, m ap di se manti. Pa t gen okenn operasyon lapolis anndan Bristo. Mwen te atake pa 4 endividi an sivil lourdement armé. E pami 4 endividi sa yo, nou te arive idantifye Edouard Luckson, alyas Ti Luckson anndan Riyèl Maya. Se li k ap dirije Riyèl Maya anndan Bèlè. Ok. Samdi, mèkredi, jou mèkredi sa a, m te chita devan lakay mwen, m ap bwè alkòl avèk 2, 3 zanmi e ke m jis resevwa apèl, yo di m, Alex, gen yon machin Mazda. Pikòp blan ki kanpe nan antre lakay ou a. Medyat la yo di m sa epi nèk fè yon ti desann epi pandan m ap parèt m ap pale a mesye yo e Luckson te alatèt ok Luckson te alatèt m ap redi nou sa ankò Luckson se chèf gang Riyèl Maya anndan Bèlè so se li k ap dirije anndan Bèlè ann serye si n ap Ann serye boo, si nap vin dèyè gang, pousa nou oblije, si swadizan nap vin dèyè yon gang, nou kòmè nou di e gang mwen ye, pouksa nou oblije pran gang pou vin dèyè gang? Eh mesye, nou pa serye. Si nap fè peyi, ke nou fè peyi n fini. Nou di nap vin dèyè yon chèf gang, epi n pran gang pou n mennen dèyè gang. Luckson se yon gang li ye. Nou di se operasyon polisyè. Ok? E Ya jan m di an, pa t janm gen operasyon polisyè. M panse ke yon operasyon polisyè, se si ke n ap jwenn bri antanke brigad de rechèch k ap la, swa k ap fè penetrasyon, udmo, lòt inite, eksetera. Ok? Sa m ye, m pa vòlè, m pa anyen. M pa kidnapè. M ta wè lapolis ap vide devan m mezanmi. M ap swa m bese lèzam m bay lapolis arete m pou pou sa m fè a oubyen m kouri pou m ta wè lapolis ap vide devan pou m ta pou m ta pou m ta pou m ta kanpe dan di a lapolis. Non. M pa t ap janm ka fè yon bagay konsa. Ok. M te atake pa 4 nèg an sivil ki voye bal sou mwen epi apre sa nèg yo fè fi m. avèk dosye a yo mache di ke m tiye 2 ajan dcpj silvouplè dcpj ou son antite ki lwayal demanti sa yap di a tanpri paske se jou la m pa tann afa lapolis menm byen ke dcpj li gen yon antite ki travay an sivil men yo toujou gon jaket ki pou idantifye ke yo se dcpj menm lè ke yo gen jeans mayo Men yo toujou gen jaket la ki pou idantfye ke yo se dcpj. Men se jou la pat gen sa menm. Sa vle di swa ke yap moun ap di ke misye yo 2 ajan dcpj. Dcpj tanpri, demanti sa. Retire chay sa sou dom. M pat anafè lapolis se jou la. M anafè ak 4 nèg an sivil ki vin touyem. Bondye nan syèl la, chans pou mwen m pa mouri. Epi yo konnen m pa mouri sa pase mal, yo fòmile yon avi, yo met dèyè m. Bon, dat mwen la, mesye, nou pa janm met avi dèyè m. Dat mwen la, m pa konn nan fè zak, m pa konn vòlè, m pa konn nan bay dwòl, nou pa t janm met avi. Se pa dè bagay nou ap pase flay. E kounye a n ap met avi. E le pi, sa n met nan avi a, kidnaping. Mwen menm Alex wi, kidnaping. Kidnaping, vòl a men ame. E kisa ankò m pa konnen e asosyasyon malfetè mwen menm bò lakay pam tout timoun tout moun tout granmoun tout bagay fonksyone trè byen wi trè trè trè byen e sesi derespektan nèg yo fè a premyè fwa bagay sa fèt bò lakay mwen mesye ki sans sa genyen mesye pou ann pa fini avèk moun nan peyi a konsa ok ann pa fini a moun nan peyi a konsa. An nou repanse bagay yo. Non sa nou vle ban mwen, m pa genyen, kidnapè bagay, non jamè, m pap janm genyen l. M pap janm genyen l. M ap redi sa pou pèp la tande ankò. M pat janm atake pa lapolis mèkredi 17 out. M te atake pa 4 endividi ame, an sivil, e pami 4 endividi sa yo te gen Luckson Edouard, alyas Ti Luckson, ki se chèf gang Riyèl Mayann, Danbèlè. Sa vle di se bandi ki te vin touye m, m pat annafè a lapolis. M tap wè lapolis, m tap dezangaje, m tap kouri oubyen m tap kite yo arete m. M vle pèp la konn sa. E afè yap di misye 2 ajan dcpj, dcpj tanpri silvouplè m konnen ke m pa gen vwa ase ou konprann, nou pap janm demanti l. Sa k arive n pa demanti l vre wi, men m konnen dcpj se yon antite ki lwayal, dcpj pa kite, pa kite moun itilize non pou yap bay manti tanpri. Paske ke nou poko janm resevwa yon plent kont Alex ki patisipe nan kidnaping. E nou poko janm retrase telefòn Alex nan dosye bagay kidnaping. Nou poko janm resevwa plent kont Alex pou yo di Alex vòlè tèl bagay. Tanpri mesye, an nou pa fin ajòd nan peyi a. Moun Petyonvil m vle nou konprann sa k rive a. Sa k rive a kisa l ye? Bon, nèg yo bezwen retire m. Yo met moun pa yo. Men Dye swa loue e m pot viktwa m pa mouri. M la. M ap toujou goumen pou Petyonvil. An verite Bondye m ap toujou goumen pou Petyonvil. E mesye jan n vle fè bagay yo li pap bon konsa. Gon ti pwovèb kreyòl ki di bat chen an tann mèt li. Ok Tout kote nan peyi an pa oblije gangsterize M la M la e m la Ok mesye Mèsi bokou. Deklarasyon sa Alex te fè l nan pèspektiv pou di ke ekoute lamò li pa bay chans. Si lanmò vin chèche w, ou gen chans pou chape poul ou e se de twa moun ki kapab pase nan plas ou, fòk sa fèt. Alex vle fè konprann se te yon lejitim defans, paske de zòm ki vini tire sou li a bou pòtan, li replike, ebyen se te meyè. fason pou te kapab retire kò l. Brèf, ebyen fò m di nou ke avan deblozay sa yo, n ap pale avan dat 30 out lan, y a lanmò san jou di kote de Lakwa dè Boukè, Wa Plenn nan, ki nan yon segond tan te parèt trè diskrè men kounye a la ki fè yon retou an fòs paske li estime ke moun k ap chache li yon ti jan afebli oubyen yo dekouraje. Ebyen li fè yon deklarasyon pou akize Alex pou di ke Alex enplike nan anpil kidnaping e pourtan se li menm ki veritab lè reken nan lanmè a. Alex pat pran tan pou l te reponn. Kote ke Alex di lanmò sanjou ekoute mwa, je te a lekòl. M son nèg ki gen konesans. Je te polisye, ansyen polisye ki fè pati 26 yèm pwomosyon. Gen bagay mwen pap fè. Je swi la pou. pwoteje sèten zòn ki antoure komin Petyonvil lan patikilyèman Bridjtou. Se sa Alex te di Lanmò 100 jou e se te nan pèspektif pou ta kapab rekadre Lanmò 100 jou pou di Lanmò 100 jou menm ou son senp kriminèl ou la pou fè kidnaping mwen m pap fè kidnaping mwen la pou m touye se vre men se ti vòlè nèg k ap fè move bagay nou pral swiv toujou men Fòm di nou byen ke pou moun ki pa renmen Alex kapab gen anpil temwanyaj. Anpil temwanyaj nan sans ke si Alex gen yon fanm, gon lòt blòdè ki a fanm nan e ki te bal tèt. A ba wi! E se mòd operatwa Alex. Si pa egzanp gon nèg ki tonbe nan Petyonvil la, ou wè se bal tèt, men aparaman ou kapab fè alizyon ak Alex. E le pire dans tout ça, il prend plaisir à tuer et de manière bouffonne. Pa egzanp. Kant yon moun tonbe Epi lè w gade wè Alex 2 men nan tèt Mezanmi gade kòman yo touye sitwayen an tèt chaje epi l pran ti moto l lale Epi se li menm ki fè aksyon an souple Waww Rarman li fè avètisman Ben wi Rarman li fè avètisman E se te yon sèl fwa kote ke gen anpil nèg ki te nan move zafè ki te konn al bwè yon kote E l di mèt kote a konsa Se yon disko Ekoute fò fè atansyon Mesye sa yo pa kite yo vin la ankò La pwochèn fwa Yap pase wap pase bon. E finalman sa se mal tounen paske Alex te vin jwenn nèg yo. Ou pa bezwen di ki sak pase. Sa se pou anpil moun ki pa renmen n yo ta kapab di sa se move kote a. E si wap pase nan yon zòn yo pa konnen w Alex poze w kesyon depi w Alex gentan pase men nan kou w a aparaman e pèk. A ben wi sa vle di depi wap pase nan zòn nan ou pa gon moun ou rekonèt ben ou an danje. Se sak fè anpil moun te yon ti jan pè. Pase nan zòn Alex ye. Si w nan yon pwoblèm a yon nèg tou, epi nèg a fè w menas, ou di, Ben, m pral e Alex pou ou wi brother. Nèg la ap oblije kalme paske li konnen kiyès ki Alex la. Donk, se pou m di nou ke e anpil moun te konnen Alex. Si w di ou se nèg Mabouyòl nan blòk li, ebyen ou mouri deja. Bon, nou pa pral e relate tou sa li fè. Men fò m di nou byen ke pou moun ki renmen n yo, yo kapab jwenn kèlke temwanyaj. Dizan ke. Ti vòlè bò lakay mwen ah monchè Alex pete tèt yo paske depi ou vòlè yo pran ou epi Alex jwenn ou bon la se tèt chaje eske ou pa konprann donk sa vle di ke lèm di nou a 1 pousan bon kote 99 pousan move kote anpil moun kapab konprann kounya la aprè tou sa nou sot vin di la yo nou ta anvi poze yon ti kestyon kestyon pou nou dir ke. Le nouveau commissaire de Petion-Ville a la Dejan Lwi, li pran fonksyon o mwa de Desanbre. Le 7 Desanbre 2022, li kòmanse met pye l atè a o nivo de Petion-Ville. Konprann byen sa m ap di nou an wi. Menm si sa pa ta gen anyen pou wè avèk lanmò Alex, men gen yon. Ti koensidans tou piti, paske li tap paweze yon bon ti tan sou komin nan. Men avèk arive komisè la, gen yon dòn ki chanje. Menm lè se pa ta komisè la non, komisè la pa ta okouran non, men aparaman ou ta anvi mete komisè a nan kestyon sila, paske li menm li te vini jisteman pou kapab ramne lòd o nivo. Nou remake gen yon aktivite, yon fòm de fouy e doperasyon ki gen nan Petyonvil la. Kòm ou fèk nome kòm CP nan Petyonvil, di nou nan ki objektif w ap fè operasyon sa jounen jodi a? Rezon k fè nou nan lari a e n ap kontinye nan lari a. Sèke Petyonvil gon defi a leve e nou vle fòk defi a leve e fòk defi a leve lekel sè lensekirite de Petyonvil. Nou bezwen fòk defi sa leve, nou vle pou tout moun Petyonvil sòti vake a okipasyon yo nan nòmalite yo. Men nou remake toujou gen de komisè ki la nan Petyonvil, men toujou gen ensekirite nan Petyonvil. Kisa wap pote kòm nouvote pwiske yo toujou pale pa gen mwayen? Ki sa k pral pèmèt ou pou reyisi nan pwoblematik ensekirite ke w vle lite kont li? Pa gen mwayen men n ap fè sa yo rele optimizasyon. Optimizasyon, nou itilize mwayen de fèb, fèb mwayen ke n genyen an, n ap itilize l e fòk popilasyon an jwenn sèvis. E fòk tout moun jwenn sekirite. N ap optimize. Wi men sitwayen yo ta renmen sòti nan nwit, jiska prezan yo pa ka sòti nan nwit nan Petyonvil. Sitwayen, bon sitwayen pral sòti wi la. N ap fè prevansyon e n ap envesti lari a e fò n wè l. N ap envesti l ak tout moun e m swete pou yo pase yon bòn fèt, la fèt sivil, la fèt de Nowèl pou tout moun fèt. Nou bezwen retire lapè kay moun yo men nou bezwen kolaborasyon. Men pou jwenn kolaborasyon an men parapò a lame ti makak ki fè moun yo paka monte laboul 12 e gen gwo gen gwo pwoblèm anwo a eske gen de nouvèl strateji pou moun yo omwen ka bloke lame ti makak? Nou gen strateji nou paka bay li piblik strateji yo nou sanse gen yo e lè rezilta ap tonbe tout moun ap kontan. Men kouman wap regle pwoblèm moto yo menm? Moto yo menm nou gen konsè avèk majistra vil la nou paka travay san. Premye sitwayen ki gen konsè avè l, gen konsè ak popilasyon an, y ap kòmante sa l panse, retire kras estasyon pa ki pa dwe nan plas li. E nou lanse yon mesaj bay tout motard yo, kote bank pa pou ou, kote gran antrepriz pa pou ou. Depi yo jwenn ou la, n ap arete w, n ap mete w kote, e de konsè avèk meri a, de konsè avèk popilasyon. Wout frè, pa t gen gwo pwoblèm, rapidman. Yo di gen yo enstale gang nan wout frè e nan zòn dèlma tou men ki nan jiridiksyon petrovil la gen de bandi kap opere eske nou menm nou okouran de sa nou konsyan de sa e kisa nou pral fè pou moun sa yo paske tanzantan yo ap anlve yon moun nan wout frè e dènyèman nou gen yon responsab akademi ke yo tiye sou wout frè. Radyo Teleskop imedyatman enfòme nap fè sa yo rele a tolerans. Zero. Tolerans zero paske bagay nou pap tolere. Lè yon lè yon kote, lè yon lè w nan yon kay, timoun ap fè dezòd e paske pa gen granmoun. Imedyatman gen granmoun fòk nou di sa. Nou resevwa w jodi a, nou wè w nan lari a e kote w ap fè operasyon avèk nouvo komisè Petyonvil la. Èske w ka di nou ki tip de pwoblèm Petyonvil genyen menm paske m konnen kòm majistra ou okouran de sa ki ta dwe fèt pou rezoud pwoblèm ensekirite nan Petyonvil? Ok, objektif nou kòm etant ke majistra premye sitwayen komin Petyonvil, djòb mwen se garanti sekirite sitwayen nan komin yo avèk nouvo komisè ki apèn vini la, ki apèn enstale a. M panse avèk komisè Aladin, n ap voye yon siyal bay popilasyon an ke mwen menm etan ke majistra Petyonvil, n ap frape pye n atè pou n met sekirite anndan komin nan. Wi men nou remake konn gen pwoblèm nan Juvena. Konnen pwoblèm bon mache yo. Eske ou metrize kesyon tout pwoblèm sa ou konn gen nan nivo sa yo? M kwè si w ap swiv si w ap swiv jounal la men m kwè se yon pwoblèm ki metrize. Si n pa si n pa t metrize pwoblèm Juvena nou pa t ap ka mache nan Petyon vil la. M kwè nou n ap metrize yo e n ap kontinye fè sa. Kouman w va rezoud pwoblèm fatra nou remake yo? Eske w gen mwayen nan men w? Eske w ap travay an desanm nan Petyon vil kapab Plis ou mwen pwòp. JVPC, M ta renmen ou fè yon koudèy sou wout frè pou wè kòman wout frè ye. M ta renmen ou fè yon koudèy sou Dèlma, pase sou Jivèna, desann nan Panamerican nan, kounya la w ap wè kòman l ye. Djòb mwen, m gen Leta santral la ki ede m. M ap voye yon gwo kout chapo pou PM nan tou ki ede nou avèk DCA, Minis Travo Piblik la, Direktè SNDRS lan ki ede nou avèk CNE ki ede nou. M ap di yo kontinye kenbe ansanm avèk nou pandan peryòd Nwèl lan pou nou kenbe komin an pwòp. Eske wap kolabore menm jan w te kolabore avèk ansyen komisè la ke yo transfere Jakmèl? Mwen menm djòb mwen etanke majistra prensipal se kolabore avèk lapolis pou nou met sekirite lan komin lan. E map mande pou tout majistra ki lan èmetropolitèn lan fè menm bagay ansanm avèk nou pou yo kolabore avèk komisè ki lan zòn yo a. An menm tan tou map voye yon apèl bay popilasyon petyon vilwaz la avèk petyon vilwa a. kap tande m fok yo kolabore avek la polis pou yo bay la polis enfomasyon pou nou ka trake bandi yo. Rest in peace Alex se sa nou ta kapab di manje ou renmen jan nou toujou di sa se ladann lajan ou gaspiye eske ou konprann donk Alex se yon paj ki tourne eske pral gen yon ranplasan ki kab petet pi move ke Alex paske se sa reyalite Haiti on a tue Amel men izo vini li bay pwoblèm pi mal gen lòt ki mouri pa egzanp si w pran katye boston evens ti kouto mouri gen lòt ki vini yo bay pwoblèm pi rèd odma tonbe men kounya se lukson kap bay pwoblèm